Siw apèn konekte sou kanal sa nap raplew ou sou TV lakay Haïti.com se kanal paw la ki antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo e de nouvèl zenfòrmasyon ke nou pote pou konpatriyòt nou yo, zanmi nou yo, fan nou yo, tout moun ki kwè nan nou yo. N ap kenbe w enfòme 24 sou 24, ke se swa sou sa k ap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi rete la. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a, ebyen dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse lan e n ap di w ke ankèt la e donk oubyen jistis lan l ap mache la a paske finalman, Yo remèt ministè jistis dosye asasina prezidan Jovenel Moïse. Nou konnen touswit ke Dimitri Hera te fin pale avili Léon Charles. Léon Charles tou la gèl sivil. Tout nèg sa yo te pale. Nèg yo te kwaze donk nan pakè. Ebyen n ap di w ke jodi an la a genyen pòt pawòl pnh la ki se Garry Desrosiers ki li menm nou pral fè ou tande la a ki t ap bay plis detay toujou. Sou dosye sa a, finalman, ebyen nou gen ti kal lespwa ke Jovenel Moïse li menm ta ka jwenn jistis, pou nou pa di pral jwenn jistis, paske nou konnen kòman sa fonksyone lakay nou, Ayiti cheri doudou. Ebyen, medam e mesye, n ap di w ke gen Pierre Espérance tou, ki li menm sòti nan silans li konsènan divès sanksyon k ap pran la a kont 2 gwo chabrak, 2 gwo palto a bon koton an. Nan peyi Dayiti, eben, Etazini, Kanada frape, sanksyon sou sanksyon, finalman, gen moun ki di, a wi, nou kòmanse gen lespwa peyi sa pral chanje paske nou wè touswit genyen Izo, genyen Ti Lapli ak divès lòt ankò pou nou pa di Krisla, eben, ki yo menm deside mete tèt ansanm, nèg yo pale, selon sa enfòmasyon yo di, eben, medam se mesye, n ap di yo ke se touswit apre, apre bidyo, apre. Abdala aprè lòt gwo palto ke etazini fin sanksyone e se la nou pral wè nèg yo yo menm bandi yo fè lapè kidonk nou wè patwon nèg yo gen pwoblèm e nèg yo oblije ap jere ebyen ti minisyon yo gen la nan moman an men gen moun ki di pa gen bon lapè kap fèt vre se foulay antouka si te gen lapè nou ta swete sa men lè nou konnen li vrèman difisil antre 3 nèg sa yo e pou nou pa di antre. e izo avèk e ti lapli men pito antre krisla ak ti lapli medam e mesye bagay yo dejenere nou pral envite ou tande pyè esperans avèk pòt pawòl pnh la gari derozye ki li menm pral ban nou detay tou konsènan yon rapè barikad kou ki li menm pote non Clotaire Jean Josué e misye gen ti non li Kondagana ebyen misye ki li menm nan pwoblèm ak lajistis la avèk yon dosye e meurtre ebyen Kondagana li menm ki pral gen pou l ebyen rann lajistis pawòl humm. ki pral bay eksplikasyon li konsènan akizasyon sa oubyen zak krim sa ke atis Barikad Crew a li menm ta enplike. Antouka, rete konekte sou videyo a jiska lafen guys, nap tounen. Konsènan dosye jèn jounalis ki te pèdi lavi li ke nou sonje ki se Robenson Romelus. Genyen plizyè ak dankèt ki reyalize deja nan kad dosye sa. Sou pe, enspeksyon jeneral ap sans collaboration ça, sans partenaire ça, qui c'est la presse. Et ceci, dans quel que soit le domaine que presse que l'écrit, que le télévisé, que les parler que les online. Et concernant le dossier et président Jovenel Moïse, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Kaili, rapport enquête là au niveau inspection générale fini, la joigne ministère de la Justice pour suivi administratif. Nous connaissons que la fête n'est pas loin. Tout le monde, même les situations difficiles, mais malgré situation, gagné, nous toujours gain esprit justement pour fêter, comme son tradition au niveau de direction générale là, pour toujours prendre ensemble des mesures pour que yo capable d'accompagner les populations hein, lors de festivités Côté que nous connaissons que un peu partout, capable de gagner des activités te ki lye aktivite kartye kote ke kapab genyen monte desann ou kapab wè zòn Dèlma de lòt zòn nan Metropolitèn nan ki dans nan epòk sa yo sitou 24 e 31 desanm genyen pnh la ki mobilize pa senpleman o nivo lwès lan men tout peyi an e pou ke nou kapab kreye dabò yon viziblite prezans polisyè pandan ke wap pale avè nou an pandan ke nap vini an pwobableman m pa konn nan ki zòn nou pase wap wè ke gen de tchèk pwent sa antre Jisteman, nan ansanm dispozisyon ki pran. Men dispozisyon sa a li pratikman l ap aplike e nan zòn e nan zòn 16 17 yo pou ke li fini e le 3 janvye. Se pòtpawòl lapolis lan ki t ap pale konsa, komisè divizyonè Gary Derose, ki bay konferans pou laprès la. Li fè konnen gen 82 polisye ki nan prizon sou lòd lajistis pandan l presize genyen 7 ladan yo ki deja jwenn kondanasyon yo soti mwa septanm pou rive mwa novanm sa a ki sot pase la. Nan konferans pou laprès sa li bay jodi a ki se 7 desanm, pòtpawòl pnh nan ki t ap prezante bilan 2 dènye mwa yo fè konnen lapolis lan ap chèche sou konn chen fou atis vedèt Barikad Crew a yo rele Jean Josué Clotaire men yo plis konnen l sou non Konn Dagana ki enplike nan asasinay Elie Vertil Guy Desrosiers presize Conn Dagana li sou lis polisye yap mete deyò nan lapolis lan yap revoke. Pandan ke pòtpawòl lapolis lan paralèlman fè konnen enspeksyon jeneral la ap travay sou plizyè dosye kote gen polisye ki enplike nan trafik zam ak minisyon. Guy Desrosiers pale de 1552 moun ki jwenn arestasyon yo an tou ak 10 yon dizèn bandi Lapolis stope. Alòs, nan langaj lapolis la, di stope, sa vle di yo vide atè ki mouri, san konte zam ak minisyon yo sezi. N ap tande pòt pawòl polis nasyonal la, enspektè divizyonè Garry Derosier, nan konferans pou laprès sa a, kote Joubert Joseph te prezan pou Radio Kiskeya. Nou anrejistre o nivo aksidan sikilasyon 23 moun ki malerezman mouri lò de aksidan sikilasyon. Nan lwès se 15 an tou. Genyen 45 blese. Pou lwès senpleman genyen 34. Genyen anviwon on dizèn de bandi ki stope lò de echanj de tir avèk lapolis. Genyen plizyè minisyon ki arive konfiske. Genyen anviwon on dizèn de zam ki sezi. Genyen 7 dosye dwòg ki trete o nivo de BLTS. ki se yon antite o nivo de la dcpj, genyen 27 kilo 276 gram de marijuana ki sezi, genyen 1 kilo pwen 2 gram de kokayin ki sezi, genyen 375 minisyon ki sezi. Genyen pou dola ameriken, gen 30 mil 165 dola ameriken ki sezi, 39 mil 950 goud ki sezi. N ap note kòb sa yo, yo transfere o nivo de baf ki, ankò yon fwa, yon antite o nivo de. ki ekrouwe ozòd de lajistis nan sant detansyon yo. Pami yo, genyen pou pi piti 7 ki kondane. Enspeksyon Rejis Jeneral fè yon ansanm de rekòmandasyon pou ke li kapab fè de ranvwa anndan enstitisyon an. E genyen Johnny Janvier, polisye uityetyèm pwomosyon, uityèm pwomosyon, misye te enplike nan asasina Fernand Théogène le 2 janvye 2022 sou lawout de Frères kote ke N ap pale de kesyon sanksyon. Tout sa k ap rive la a anndan peyi a, kesyon gangsterizasyon peyi a, li pa t ap rive fèt san konplisite otorite etatik yo, san konplisite aktè yo nan chèn penal la, patikilyèman lajistis la. Nou menm nan rnddh. Sa n ap obsève k ap pase nan pakè Pòtoprens, nan Kwadèboukè, enben, se de bagay ke nou pa janm wè, kote ke bandi yo, yo pa gen prizon pou yo, e kidnapè yo pa gen prizon pou yo, aktè yo, paketye yo, depi yo antre nan prizon, yo pran lajan nan men yo, yo libere yo. N ap raple, nan dat 10 jen 2022, lè gang nan Vilaj de Dye al atake Palèdjistis, Yo te di, Nou atake palè djistis se paske lè se bandi pa nou ki nan prizon, n ap pale bandi Vilaj de Dye, se deklarasyon sa yo te fè, lè se bandi pa nou ki nan prizon nou peye yo pa libere yo, men lè se G9 yo libere yo byen vit. Men pa gen anyen k fèt e se sa l ye vre. Ki konsekans sanksyon yo yon fason dirab pou imaj peyi a ak sa yo enplike kòm responsablite pou otorite, enstitisyon ayisyèn yo lè pi gwo reprezantan elit peyi a ki anba akizasyon grav sa yo. Kisa lajistis ayisyèn dwe fè nan ka sa a? Lè mini jistis ai a fè deklarasyon pou l di pakè a Pòtoprens pral louvri yon ankèt sou moun yo sanksyone yo, enben s on pòt wi ke minis lan louvri pou moun sa yo nan pakè a, jan yo kowonpi pi fò ladan yo, pou y al asele moun yo pou yo fè lajan avèk yo. Si minis lan te di li pral Fè veting de pakè a. Li pral louvri yon ankèt sou konpòtman moun yo. Bon, tèlman gen skandal tou o nivo pakè a, nan tèt pakè a, pou tèt pakè a, minis la pat menm bezwen louvri yon ankèt paske yo gen 2 dosye, yo gen plent e si yo te respekte popilasyon an, si yo tap fè travay yo, si yo tap travay nan enterè popilasyon an, yo tap chanje moun yo pou yo mete moun ki la, ki. Aplike sa lalwa di, men moun ki pa nan konivans avèk bandi. Donk jodi an, moun sa yo pa kapab angaje okin pouswit kont moun paske moun sa yo, yo kowonpi. Epi, si n ap pale de sanksyon, pandan y ap pale sanksyon, Epi se menm gouvènman sa ki alimante bandi yo nan peryòd koup di mond lan, yo ap ba yo kòb avèk televizyon. Ou gen CAS la, kès asistans sosyal, se pou je nèf e alye li la. E gen de moun ki trè pwisan nan biwo premye minis lan, ki trè pwisan, enben ki kontinye ap itilize kap pran lajan trezò piblik la nan alimante bandi men se moun sa yo pou sosyete a sanksyone se moun sa yo pou lajistis angaje pouswit kont yo men pou lajistis angaje pouswit kont yo nou menm nan rnddh nou mande pou gon veting ki fèt nan pakè kwadèboukè avèk jiridisyon pòtoprens la pase sa kap pase la li inakseptab li revoltan nou pa kapab nou pa kapab ankò li pa nòmal pou gang yo osi pwisan konsa pou tout vyòl sa yo pou viktim yo epi epi moun yo paka menm pote plent genyen pou pi piti nou akonpaye viktim nan atak masak ki fèt nan katye defavorize yo gen 13 plent ki pote deja la nan jiridiksyon pòtoprens pa gen okenn pouswit. ki angaje. Anyen. Bandi yo, yo fè sa yo vle, paske otorite yo nan tèt pakè yo, yo nan konivans avèk bandi. Y ap manje lajan kidnaping, y ap manje lajan bandi. E se sa k fè bandi yo pwisan konsa. Natirèlman, sa pa vle di ke nou pa gen de fanm avèk gason ki onèt nan lajistis la. Gen ki fè prèv yo. Sa ki la a, ki nan tèt jiridiksyon sa yo, de jiridiksyon sa yo, pa gen anyen ke w kapab fè avèk yo. E si. Kounyela, swadizan ke yo ta di yo pral louvri ankèt kont moun ke yo sanksyone avèk moun sa yo san w pa retire yo, san pa gon vetting ki fèt, enben se mande w mande moun sa yo pou y al asele moun sa yo, pou y al fè presyon sou moun yo pou ba yo lajan. Paske sa k gen la a nan jiridiksyon Pòtoprens lan e avèk Kwadèboukè a, ou pa ka fè anyen la a. avèk yo. Natirèlman se pa di m di tout moun yo yo pa bon non, men fòk gen yon vetting ki fèt pou sa ki bon yo, pou mete yo nan yon anviwònman pou yo kapab travay yo nan aplike lalwa, nan pwoteje sosyete a kont kont ensekirite, kont delenkans, kont zak banditis. Direktè Egzekitif ANDDH la Mesye Pierre Espérance toujou nan mikwo Vladimir Maurice Ridore li di soti novanm 2018 pou rive jounen jodi a ANDDH resanse 19 masak ak atak gang ame yo fè nan katye popilè yo, alòske gang kriminèl yo kontinye ap sikile lib e libè anba je tout moun ki ap dirije peyi a. Defansè dwa moun nan di nan majorite atak yo, bandi yo yo jwenn apui de polisye nan divès inite nan pnh Nò ki fè kouvèti pou yo pandan y ap fè seri atak sa yo. Yo itilize tou de anjen lou ki pou leta e de blende lapolis pou komèt krim sa yo. Direktè Egzekitif rnddh lan pa kache jan l endinye daprèzavwa lajistis ayisyèn nan reprezante youn nan prensipal poto mitan ki kenbe enpinite ak koripsyon nan peyi a. N ap tande yon lòt fwa ankò Direktè Egzekitif rnddh la Mesye Pierre Espérance nan mikwo Vladimir Maurice Ridoé. Toudabò, fòk nou rekonèt ke lajistis ayisyèn nan jwe yon wòl ekstrèmman enpòtan nan kenbe enpinite avèk kòripsyon nan peyi a. Lajistis la pa janm mete l bò kote popilasyon an, e aktè yo nan chèn penal la, an jeneral, yo toujou gen yon motivasyon ekonomik, politik ki gide yo nan desizyon ke y ap pran. Se pa.